Eske tout bagay anfòm? Jodi a se dimanch, dimanch 23 oktòb 2022, nou espere tout moun ki nan peyi etranje, tout sila yo ki an Ayiti, n ap tyenbe paske se pa toujou evidan lè yon moun nan peyi Dayiti epi ou rankontre yon lòt moun li di w eske tou va byen? Epi pou di ke tou va byen. Petèt ke w ka di gras a Dye n ap tyenbe men di tou va byen. Pandan wap viv nan peyi dayiti m panse ke se anpe difisil men chak jou genyen yon volim enfòmasyon ki ap tonbe. Sèten fwa gen enfòmasyon ou pa janm tande. Konsa tou gen enfòmasyon ou tande. Men sa konn rive gen anpil enfòmasyon ou pa tande e ki pi grav. ke sa w ap tande yo. Se poutèt sa nan dènye moman sa yo, vin gen Arab, vin gen Chinwa, vin gen nèg mawon, yon fason pou lè gang yo ap fè sa k pa sa nan yon seri de zòn, ebyen pou enfòmasyon sa yo, yo kapab piblik, e ke nèg yo kapab panse pou aji otreman. Alò se pati pou vòtre emisyon. Nan gwo mòn, gen gang ame ki kidnape anviwon 30 pasaje abò yon otobis. Chif 30 sa, son sakrifis ou byen se kantite moun sa yo machin sa yo toujou pote paske se toujou a 30 moun. Nèg yo toujou pran bis yo. Fò m di nou byen ke gang ame kidnape anviwon 30 pasaje abò yon otobis. Otobis sa ki rele Jenèz ki asire trajè Pòdepè, ebyen yo entèsepte li nan dat samdi 22 oktòb 2022 a nan Ti Bwadòm. Zòn sa, tout moun konnen l. Se yon zòn wouj onivo de lakomin de Kwomòn. Se bandi ame ki yo menm koze aksyon sila. Ebyen, fò n di byen ke nèg yo reklame 500 mil goud pou chak pèsòn pou yo kapab Libere yo. San mil goud fè ven mil dola. De san mil goud fè karant mil dola, ayisyen byen sur. Twa san mil goud fè swasant mil dola. Katre san fè katreven, ebyen senk san fè san mil dola pou kapab rive libere chak moun sa yo. E si lajan sa ta rive bay si w fon ti kalkil, ben sa fè trant san. E pa vre? Trant pa san mil sa fè, bon je sè pa eske se twa milyon. Men de tout fason, nèg yo gen yon ti bagay nan men yo. Lapolis konn anpil fwa tante fè operasyon nan blòk la. Sa pa toujou kenbe. Paske lè pou w kraze yon gang, fò w kanpe ap batay avèk li chak jou. Èske nou konprann? Fò n kanpe ap batay ak gang nan chak jou. Nèg sa yo, se pa jodi a y ap kidnape moun. Nèg sa yo, se pa jodi a y ap fè egzaksyon nan blòk la. Donk jounen jodi a la m panse ke fòk lapolis kapab asime responsabilite li. Paske lè gon grenn bandi ki tonbe ekoute byen. Lè gen bandi ki mouri se kòm si m ta kapab di son kay ki genyen anpil moustik ladan l. A chak fwa yon moustik mòde w ou touye l sa pap rezoud anyen. Oubyen sa ka pa rezoud anyen. Solisyon an se fèmen kay la epi mete plakatòks anndan an oubyen w fon w bon lafimen la m pa konnen jan moun yo konn fè li nan blòk andeyò a ou touye yo. Men lè w fin fè sa tou nan tout zòn ke ou rete a fò ta fon kanpay pou detui tout ensèk yo tou. Lè sa w ap gen yon ti somèy anpè. Men si se pa sa, w ap toujou rete ap touye marengwen k ap mòde w epi chak jou y ap vin plis. Èske n konprann? Brèf, ann pase nan lòt dosye. Pandansetan fò m di nou ke. Tande byen, lapolis nasyonal kraze kay gang Tizo. ki te konn itilize pou fè baz epi kenbe moun yo kidnape nan zòn Tapaj. Chèf gang Tizo se kouzen epi youn nan bra dwat Vitelòm ki enplike nan anpil krim tankou asasina polisye, kidnaping, vòlè machin, brakaj, elatriye. Gen yon operasyon responsab yo nan Direksyon Departemantal Lwès 2 Lapolis te mete sou pye. pou non sèlman pou te kraze kay sa a, men tou pou te debarase zòn nan de anpil bandi yo mete pou anpeche inite spesyalize yo rive sou yo. Jan yo souvan fè konn sa, yo kouri chape poul yo. Otomatikman yo reyalize detèminasyon fòs lòd yo ki t ap pwogrese nan fyèf yo. Se inite tankou swat, sdpj ak polisye. DDO 2, ki te akonpanye ak ekip ajan pnh lan pou fè travay demolisyon sa a, operasyon yo ap rapousib pou kontinye kwape bandi nan nich yo. Brèf. Avan m pale sou lòt enfòmasyon yo, èske se evidan pou m ta pale de sa? Jodi a se fèt Frantz Elbe, anben antouka. Euh sa konn rive ou konn di enmiw bòn fèt, ou konn di yon moun ou pa renmen bòn fèt. M pa wè pousa m pa ka di mesye a bòn fèt Frantz Elbe. Fèt sa ou konn kisa m ta swete? M ta swete ke nou chanje de konpòteman. Ann imajine nan yon zòn nèg yo touye 2 komisè, yo manje pil polisye men nèg yo toujou la y ap frape nan boul figi nou. ke jou anivèsè sa a. Frantz Elbé, ou kapab reflechi sou oryantasyon lapolis lan. Ou kapab reflechi tou sou misyon lapolis lan. Ou kapab reflechi sou kantite defi lapolis gen poul leve. Kenbe la gran frè. Dosye sa a m panse ke yo tap kritike m anpil si m pat pale de li nan emisyon sila. Mezanmi koze pa pou mwen men mwen oblije pale la. Gen yon video ki rive jwenn mwen se yon video de 14 segond. Kisa mwen wè nan video sa? Yon fanm kap mache pye atè li gen yon ti bout pantalon sou li aprè 3 pa Men mwen gade mwen wè gon lòt kote l mwen kwè l gon tatou sou kwis li. Aprè 3 pa, bang bang, bang bang. Gen yon sitwayen ki kenbe yon 45, yon 9 milimèt ma konnen. Epi li bal plizyè bal. Bal yo tonbe nan pati epòl li. Aprè sa, gon dezyèm kantite bal. ki pran l nan vizaj. Mesye a kraze vizaj fi sa, li kraze epòl li. Pokwa je di mesye? Non, malfra a, sanginen a, men sa k pase. Li touye fi a. Men tande byen pou ki sa l touye l? On m'a fait croire que ça s'est passé dans la commune de la Croix des Bouquets. Manzè te avèk dezyèm chèf gang nan. Li vin kite l, l al pran premye a. Apre l al retounen ak dezyèm nan ankò. Premye a wè sa, li krible manzè ak katouch. Tande byen, pou moun ki pa konprann istwa sa a. Fi sa a, li t ak dezyèm chèf gang nan yon baz nan Kwadèboukè. Li kite l, l al pran premye chèf la. Apre sa, bon l pa santi l byen ankò, li kite premye chèf la, l al retounen ak dezyèm chèf la ankò. Premye chèf la li menm pa ka dijere sa dezyèm chèf la te tante dijere, ebyen li pase a laksyon, men kòman l touye fi sa. Sa se la video du jour, video sa disponible pou nou e m panse ke nou pral kòmanse rele oubyen ekri pou nou kapab jwenn video sa. Dènye fwa m kwè gon bagay konsa ki pase nan baz vitelòm nan gang yo gon vagabon yon sanginè li touye mennaj li oubyen madanm li li boule l paske fi a kouche ak yon lòt nèg tande mesye bon mwen menm m pap pale pou bandi paske nèg sa yo lè yo chwazi touye yon moun yo chwazi touye l pou nenpòt ti bagay èske n konprann si w wè mwen menm. Nèg te ka chwazi touye m paske imajine w nèg la vòlè, ou di l vòlè, li rayi w pou sa. M pa ka konprann anyen. M pap janm ka konprann jan peyi sa ap fonksyone. Ou vòlè aksepte w se vòlè. Ou kriminèl aksepte w se kriminèl. Ti Lapli di w li menm se zakè l ye. Eske nou pa konn tande Ti Lapli k ap pale k ap di w se zakè l ye. Men gen yon pakèt nèg je chèch. Lè yo fè yon bagay yo pa janm aksepte ke yo fèl. Eske nou konprann sa yo kap pase nan yon sosyete konsa? Mwen m te kab voye yon ti mesaj men pa pou bandi yo paske ils sont là pour tuer. Yo deja anlize yo nan lojik mortifère la deja. Ben, kisa w ka fè? Kounye a se afèk gade yon fanm kal foure kòt ou anba bandi. E pa bliye medam! Mwen pap padone nou. M chaje nan men m. M konn moun ki t al chache m ta kapab di sipèsta ki al ak chèf de gang. M konnen tou anpil nan nou felisitasyon menm lè chèf de gang lan tande ke se bay nou t ap bay li rive sou nou, nou pa vle nou pito kite lakou a. Respè pou nou e m konnen nou lè peyi a bon. M gen pou m voye je sou nou, moun sa yo. Men, nou menm, ki te deside pot dèyè nou ale, pou n ka gen respè devan chèf, m p ap padone nou ditou. E, pa bliye, konseye de chèf, yo chwazi pete yon batay avè m, mwen chwazi antre nan silans mwen, e pa bliye, m gen petèt yon jou pou m alime yon kontre-fe. nap tann. Antouka konsèy m tap bay la se ke pou nèg ki pa bandi yo si w gon fanm, fanm nan chwazi twonpe w m ta ba w konsèy kite l tou senpleman kite l. Sa ka rive petèt ou tèlman depanse pou fi a. Ou estime ke fò l ta remèt ou kòb ou. Mande l sa pito. Èske n konprann? Men, rive nan stad pou touye l? Chak moun pa gen menm kè. Mwen m p ap fè sa. E m p ap janm fè sa. M p ap rann lamò gwo sèvis sa. Antouka, mèsi la fanmi. Kòm toujou, un maximum de kòmantè, un maximum de partaj. Mande ak fanmi, zanmi, pwòch ou pou w kapab abone ak chanèl sila. Epi, pa bliye ba nou ti pousble an pou w nou di.